Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon se triste pou ap gade imaj sa yo anpil moun kite lakay yo li pat toujou fasil pou ap gade gen moun kap kriye non. E lè timoun ap kriye, se pou yon kòz byen detèmine, sa fè mal egalman. Ebyen, m ta kapab di, nou te wè yon seri de imaj konsa nan batay Matisan, jounen jodi a la a, n ap viv imaj sa yo. Batay ki genyen nan plenn nan lakòz anpil moun oblije kite kay yo pou al refijye yo ayè. Sou plas Klèsin nan. Gen anpil moun ki avèk ti valiz yo la. E si lapli a tonbe, yo pa konn ki kote yo prale paske y a pa de zami ki abit tou prè. Pwoblèm! Donk jounen jodi a la, le fèt ke ou kite kay ou, ou al yon kote, petèt kay yon zanmi, ou al refijye ou sou yon plas piblik, kès ki va se pase? W ap gade dèyè paske yo kapab kase kay ou. Men se trist! Poukisa se pa peyi ki anvayi peyi? Se moun menm zòn, menm koulè po, menm nasyon. Si w ap rele yo abitan, w ap di Pòwoprensen. Pa vre? W ap rele yo Ayisyen. Se menm san k ap koule nan venn nou. Men, je ne sais pourquoi. Nou deklannche yon batay, yon batay san fen. Kontwole teritwa, pran teritwa pou kapab mete chèf a dè fen pou montre ke se nou menm ki wa. Men ekoute, ki sa sa di nou lè n gade moun sa yo ki yo menm nan lari an? M t ap tande Lanmò 100 jou ki li menm pale avèk premye minis la, avèk chèf polis la. Li te montre an kèlke sòt yon ti sansibilite pou popilasyon an. Lè m tande chen an k ap pale, genyen yon sètèn sansibilite ki degaje pou popilasyon an. Se de kan y ap batay e moun ki deyò se popilasyon an. Ou wè pase sèt sansibilite don vou fèt montre. Wè, je sè ke vou zèt dè band dè rakay. Men malgre tou y a an pti kote sansibl lakay nou. Bay la fèm mal bay la fèm mal depi samedi mpa poze m kòm sou lou depi samedi m nan lari men jis kounye a m nan lari yon sèl sa m gen nèg yo tiye l nan ba moun zam tout kote nan peyi a men jounen jodi a meni sèl depi lè sa m nan mwen sèl mwen bay se yon kay se yon kay li t anfèmen men m te gen lòt moun ki te kontinye ap fè m fèmen kay la moun yo te kòmanse ap ban m move pwoblèm di konsa M apèn mete m al lekòl, bagay sa pa bezwen rive m, m degaje m peye kay la 8000 dola. Men m apèn peye yon 8000 dola pou m double kay la ankò, men nèg yo boule kay moun yo ak tout bagay ki te ladan l. Jounen jodi a menm nan lari mwen m pa konn sa pou m fè, m pa konn ki sen pou m prele. Nan tout pyès mwen sèl sa m gen se yon vye kopi li ankò, gade l twal mwen anndan. Daprè nou menm nan sitwayen sivil la, Ki sa ki a la baz de atak sa a? Atak sa a, gouvènman e gouvènman k mete zam nan men ti mesye yo, bay ti moun sa yo m wè a, ti moun yo pa ka pot zam sa m wè a, gwo doum bal nan men ti mesye yo pa ka pote l, gwo sèz zam sa yo m wè a, nèg yo zam yo sou pye, nèg yo pa nan cha de gè, pou kè ti moun sa yo, gen yon gen youn nan ti moun yo ki gen yon zam yo pote l sou do l, yo pote zam nan sou do l, zam nan tonbe lòt tou ankò k vin ede misye pote zam nan, kot ti moun yo gen zam pou y ap achte zam pil kòb sa a, pou y ap tire frè sè yo a. Sa vle di se nan atak sa ou pèdi sè w la? Nan atak sa? Non, m te pèdi sè m nan depi avan sa. Nan atak Bae fo Parisien moun ap kidnape moun nan. Depi avan atak sa m te pèdi l. Mwen m pa gen anyen m ap di leta. Sèlman m di leta mèsi pase leta di fòk m al lekòl m fè tout sa m mwen. M ap vann dlo pou m ba tèt mwen edikasyon. M aprann metye, m ret grangou, m ret soufri pou m fè tout sa m kapab nan vi a pou m ba tèt mwen lavi jounen jodi a meni. Mwen antanke jèn, kenpòt sa ta koute m vi m, m angaje m pou vizaj mwen parèt pou m di sa m dwe di an. Majistra Anne, nou pa p manke w dega. Nou pa mande w pou te mete nou nan menm nivo ak Dèlma, men nou mande w on minimòm. Nou konnen ke ou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite a. Se yon ensekirite jeneral li ye. Men nan kondisyon pitit lakay ou ap viv, timoun taba, yo mete n deyò, yo fè tout zak sou nou, Yo bat nou, yo vyole pitit nou, yo boule kay nou, nou pa kapab ankò. Se la a nou gen kòm refij, nou vini nan meri an la pou di yon mo avè nou. Medya yo, misyon nou, edike nou, enfòme nou. Yo te di nou barikad nou se avni nou. Men kot avni nou ye kounya la a? Menm mwen m pa wè avni m. Vwa pou pitit mwen, kote avni li pa l la ye? Mwen menm, Map di Ariel Henry mèsi ki kenbe peyim an otaj. Ariel Henry mèsi paske ou kenbe peyim an otaj. Leta peyim banm egzijans fòm al lekòl fòm fè filo. Men mesye kisa n banm kòm repons? Menm diplòm nan pa legalize. Fò afè sosyal legalize l. Fòm fè yon pakèt pakou. Nou moutre m nou pa leta, nou pa moun e n poko pre pou moun. Moun m t bwaye yo sa nap di avè yo sou plas klèsin nan? Nou pa moun e nou pap janm moun Maisha Anne nou te vote w nou pat vote w pou n te nan sa n ye la Mesye èske n bliye moman lè pè Aristide te la plas Klèsin manman m te konn mennen m bwè krèm al fè foto Èske n bliye moman moun taba e te kontan te gen wout te gen plis kouran Èske n bliye moman sa yo n te konn viv la laplèj se te mango manje kann Ben nan dik eske n bliye moman sa yo mesye nou kriminèl bann mechan m pa kapab ankò n ap fout rele anmwey kounya son sèl opsyon kraze son sèl opsyon l ye brize kraze materyo de konstriksyon pran manchèt pou n defann pèp nou an nou pap fè menm jan lòt moun yo laplèn baka matisan an n reveye nou an n tounen tankou moun kafou depi se kote ki gen materyo de konstriksyon n ap kase yo n ap kraze yo pran manchèt pou n defann koz nou. Mèsi. Ki bò w tap viv? Ki kote w tap viv? Mwen m se ti moun wout tè. E nou kab di wout tè, nou ka di kwadèmisyon ak tchada. Paske lo milye de de. Kisa, depi kilè ou nou nan meri a la? Bon, depi yè swa nou nan meri an la. Te gon delegasyon ki te vin la, yo pat vle resevwa nou. Kisa k mennen nou nan meri a menm? Bon, sa k mennen nou nan meri a, se ensekirite. Kote leta nou an ap finanse gang, kèk gang sa yo tou ap goumen kont gang, epi yo mete nou deyò. Nou tap viv nan zòn nou byen pezib. M mache lè m vle, m tchata telefòn mwen lè m vle, m al nan zòn m vle, men kounye a la, e konsa l ye. Mèsi paske leta nou kreye yon kat Senmawozo, donk m pa pè pou vizaj mwen parèt. Sa sa koute m si yon grenn mwen menm mouri epi san mil frè viv alèz? Se yon pakèt vòlè, yon pakèt gangstè, yon pakèt gang k ap jere peyi m. Mwen menm sa m vle. E map voye mesaj bay TT dirèk. TT Ou gon misyon nan men w pou w pale pou nou. Pa sispann frape pòt esansè sa yo, pòt kriminèl sa yo. Pale pou nou, nou pap pè yo. E kanpe goumen l ye. Nou paka pè yo. Donk kounye a la pèp la se pran manchèt li pou l defann nou responsablite l. M gen pitit pou m edike. M gon fanmi. Dayè m pap ba n manti mesye. Tout deyò m genyen plis regrè m genyen plis remò kap kale m la plis soufrans se paske bwòt zouti m dèyè de ponyèt mwen dèyè m pa gen pou travay m ka travay ankò bwòt zouti m dèyè. Men kisa w te konn fè lè w. Mwen m fè mekanik m gon nosyon en enfòmatik tou paske m fè rezo e depanaj. Moun e moun janm moun. Pap bay manti moun sa pap janm moun an non peyi pou nèg al fè to ajenou pa timoun li lap kalow moun sa pa moun mèsi leta peyim ou banm chyen mechan ou banm 400 mawozo ou banm jenès ou banm bèlè ou banm matisan esa ou te merite nou te gon bèl bisantnè yon bèl teyat nasyonal yon bèl channmas kote nou te konn al bwè krèm mèsi leta peyim Ou di n moun al lekòl, n al lekòl. Ou di n aprann metye, n aprann metye. Mèsi. E sa n merite Leta peyi m? Ak ankò, mesye, twòp krim, twòp san koule, mesye, nan peyi a. Twòp krim. Mesye, kote Popse, kote TT, kote lòt medya yo k ap pede pale? An n pa fè lòbi avèk sa k ap pase nou nan Bit Bwaye la. Pale pou nou paske n pa gen lòt sekou. E medya yo n genyen, pale pou nou. E pòt medya yo n ka frape. Gade nou, pandan gen bal k ap pete nan vil Bwaye, nou kapab di nèg sivil ame sa yo pran zòn yo, èske yo atake kay? Èske dabitid yo di yo konn mete dife? Nou pa konnen kòman zòn nan ye? Yo mete dife, yo antre nan kay, yo bat moun. Donk gen anpil moun ki viktim tou. Yo pa viktim aske yo te gen pwoblèm ak moun pèsonèl. Si ou menm ou te mete misye deyò, ou vini nan zòn nan ou alèz avè m, depi m alèz avè w, m merite mouri, m merite baton, m merite tout bagay. Kraze zo. Admettons oum te konn sal yo selman yo rele nou sitirè. E yo mete nou deyò yo di nou ale ale nèt nou pap tounen ankò. E nou e la n gen kay nou, se la n grandi, se la n leve. Sa vle di se yo menm ki konn sa yap fè avè nou, nou la jiska nouvèl lòd, jiskaske leta pran responsablite l pou l deplase nou oubyen yo fè sa yo gen pou yo fè avè nou an. Sa vle di nan atak sila gen nan popilasyon sivil la ki deja viktim? E bon nou pa ka konte mò lakay nou paske nou kriye anpil. Nou gen ti zanmi nou, nou te konn jwe foutbòl, nou gen frè nou, sè nou ki tonbe. E nou gen anpil nan nou tou yo pa touye, sa yo kase tèt nou, sa yo kale, sa yo fè yon pakèt zak malonèt sou nou ke nou pa ka eksplike. Men se ki gwoup ki vin fè sa? Bon m pa la pou m sible pèsòn, 2 gwoup anfas, nou konnen ke. Popilasyon an fas 2 gwoup. Li an fas e 400 mawozo, li an fas e chen mechan. Donk, epi, bon, wale wè sa ta koute m vi m, m ap pale an granmoun. M pa gen pou m sible moun, men tout moun konnen n te konn viv lakay nou alèz. Se etranje k vin mete n deyò lakay nou. Donk, sa k vle konprann ka konprann. E nòmalman sa kap pase nan peyi Dayiti a son bagay tèt chaje ke li ye, men nou konnen ke nou kapab di se 3 pouvwa ki mete peyi a nan sitiyasyon ke li ye la. E donk nou gen peyi vwazen ki bò kote nou an, donk lap byen mache. Nou gen plizyè lòt peyi yap byen mache. Si nèg yo te vle fè peyi, nòmalman nèg yo tap kopye sou lòt peyi yo kòman yap mache epi yo mache peyi Dayiti. Sa kap pase a la, se yon planifikasyon ke li ye. Tout moun li pase devan je tout moun, nou wè se yon planifikasyon ke li ye. Donk pou souke peyi Dayiti, pou mete peyi Dayiti nan sitiyasyon defavorab. Kote moun pa kapab manje, moun ansent ap mouri, ti bebe ap mouri. On sitiyasyon tèt chaje. Sa vle di nou konprann. Nou konprann on sèl bagay ke mesye, donk nèg sektè prive yo, donk nou konnen sa k ap pase a. Ou konprann? Alò se tout peyi nan mond lan ki gen sektè prive. Èske w konprann? Donk ann Ayiti yo menm, nèg yo jere bagay la on lòt fason pou yo fè pèp la pase mizè, pou yo viv nan sitiyasyon ki defavorab. Sa vle di. Lè w pale de planifikasyon, kiyès ki ta planifye sa pou pèp la? Tande byen, planifikasyon pou pèp la pase mizè nan sitiyasyon ke li ya, se yon kesyon de peyi, se yon kesyon de peyi ki met ansanm pou mete pèp la nan sitiyasyon ke li ya. Èske w konprann? Alò nou vin jwenn yon seri de dirijan, yon dirijan se tèt yo yo wè sèlman, donk yo pa konn afè pèp. Depi peyi jere yo, donk yo met ti kòb nan pòch yo, epi sektè prive met ti kòb nan pòch yo, Yo pa konnen anyen ankò. Mesye map di nou yon bagay, nèg laprès yo, mwen di nou yon gran mèsi paske nou te pase sou plas Klèsin pou nou te kapab wè evènman an, pou nou te kapab pale avèk pèp la, se yon bèl bagay. Mesye, m salye nou nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Alò, nèg yo, nèg yo imilye Elohim Alpha, yo imilye Sentespri, yon sèl bagay mwen konnen. Paran yo pa gen pri la, yo pa gen ase de mwayen. Si moun grangou, manman grangou epi bandi nan mouda yo kòman sa fè? Madanm mwen rele jodi. Sa fè m, sa fè nou mal. Mwen menm se sa map di. Gen de bagay m pap foure bouch mwen ladan l. Men chyen, gen chyen an, gen chat la. Kounye a la ede, ede bèt kap goumen. Chat la e nan mansaj li, chyen an e ekwadè misyon. Ann eseye met tèt nou ansanm, nou tout e ayisyen. Lòt si yon grenn ayisyen ok bay bandi a bandi menm jan lanmò sèj ou te dil la bandi a bandi a goumen ou menm retire kòw nan bagay sa lapolis menm jan tou si lapolis la tap pran responsabilitel tou teka met lapè e lapolis la gen posiblite poul met lapè men yon sèl bagay m wè lapolis la manke manke ankademan lèm pale de ankademan si lapolis lapolis la vle batay el vle kapab li vle ede pèp la men lè wap gade moun ki sou tèt yo a se menm moun sa yo. kap ofri sesi kap ofri sela sa ka rive nou menm jounalis nou gen bon santiman nou pa rantre ladann nou chwazi yon bagay pou nou fè men misye sa lap di nou si ann met tèt nou ansanm peyi a peyi a e peyi pou nou lè w gade pou wè kwadèboukè se ton ti kote tout moun ki tap kouri sot solèy sot lòt kote kwadèboukè yo te konn ale Lè w gade kounya ou pa ka ale. Kwa dè misyon an, Big Boy, se la! M byen si, mwen menm konn al nan ti pwogram mwen, minui, inè, de, twa, jis katè di maten, m ap moute. La te gen sekirite, men kounya lè w ap gade mwen, gade yon ti malere. Al gade nan anndan meri a pou w wè. Al gade sou plas la la pou w wè mizè yo. E pou ki sa nou menm nou pa ka met tèt ansanm? Fè, bif la ka fèt yon lòt fason. Men leta m ap di nou yon sèl bagay, menm si nou jwenn men apre sa nou tiye. Pran tèt nou, pran reskonsablite nou an chay. Nou kapab mesye, nou kapab. Met poète ap poète. Nou pa bezwen blan pou vin ede nou. Ok, kot kò bib lan, kot kò siv lan, kot kò lòt, kot kò lòt. Pou sa nou tout pa met tèt ansanm nou dechouke nèg kap fè dezòd. E se sa m ta di mèsi ti mesye nou menm nou nan laya pridan. Pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm! Mwen pati pale avè nou. Pwoblèm, pwoblèm. Pwoblèm, zam nan mouda nou, grangou nan mouda nou, pitit nou an bò, nou an bò, pwoblèm. Kaka, anmwe! Nou viktim nou nan lari nou pa gen anyen e nou kite kay nou depi yè swa nou bò isi a la se yo vin pran nou la kounya mesye a vin pran nou rantre nou la nou pa konn moun nan k pran nou ki mennen nou Kijan akèy la ye nan meri a eske yo ban nou asistans nou manje? Yo nou dòmi yo ban nou dlo pou nou sèvi men nou poko manje nou pa jwenn anyen pou nou manje nou pa gen kòb nan men nou. Nou rete la, sou kont Bondye. Ki sa ki koz nou kite zòn nan? Paske, men enmi gè sa ki fè nou sòti tou. Paske nou pa konn moun yo, nou pa t konn sa k t ap fèt la. Nou pa konnen yo. Sanzatann nou sòti, ba e lè bri ap fèt. Mwen menm m pa ka pran sipòtasyon bal k ap tire yo. Pase jen ap fè katouch yo. Gen tan pou m santi san dan tèt mwen andan kè m y ap reponn e m malad m fè atak ilsè m pa ka pran yo m oblije kouri jan w wè m nan la a pase m pa gen pèsòn anmè nou mande pou yo ede nou nan sitirasyon sa nou ye a pou yo retire nou la ale oubyen mete yon lapè pou nou pou nou ka viv oubyen si nou ka tounen nan plas nou pou nou tounen si nou pa ka tounen an ban nou yon ti kote pou nou dòmi pou jistan nou reprann tèt nou. Dakò, mèsi. Temwanyaj e imaj signe RL prod. Jis avan m fèmen map fon ti pale avèk jounal 9. Jounal 9, map mande w pou lenstan pou kapab fè yon poz nan retransmèt emisyon mwen yo paske les gens qui ont consenti d'énormes sacrifices me disent tout simplement que Yo pap ka al sakrifye vi yo pou yap pran imaj pou nou menm pou n nan lari an epui ou menm ou kontinye ap retransmèt donk je suis désolé un petit peu en attendant que ça s'arrange nap mande w pou w pran yon poz nan retransmisyon emisyon yo epui nou menm nap eseye aranje sa antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epui. Pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!